Pasifikman, lapolis ap bay gaz, lapolis ap tire. Se sa map di lapolis, pa bliye yo soti nan mas pèp la. Nan ventenyè syèk sa, manje pa ka liks pou nou, dlo pa ka liks pou nou, sekirite pa ka pou tèt yon sèl gwoup moun. Si Ayiti paradi, li pa ka paradi pou yon sèl gwoup moun, li sipoze paradi pou tout moun. Si l lanfè, li sipoze lanfè pou tout moun. Nap mande pou sistèm sa chavire, nou pa kapab ankò. Operasyon an pap kanpe jiskaske tout moun Wè yo fèl tounen, wè yo tounen nal kont pèp solèy la valè kaka bwa kale tout bon nèt. Monte la se premye fwa nou wè sa pou yon gouvènman monte yon gaz a 128 pousan kote pèp la pran lari li di non. Li pap peye gaz la a pri sa a, enben li di se bandi ki pran lari. Nou pwouve l plizyè fwa se pa bandi, enben li peye lapolis la pou tire gaz lakrimojèn a bal reyèl. Nou di non, nou pa kwè sa se lapolis la. Nou plis kwè se bandi ki abiye an inifòm lapolis pase nou abitye wè yo abitye fè kidnaping avèk inifòm lapolis ke leta sa a pa janm di anyen. Men fwa sa nou menm popilasyon an nou pran lari pou nou manifeste, nou di kit gaz la ta desann a 50 goud, Ariel pa gen manda, se demisyon Ariel nou mande, aba okipasyon. Mèsi laprès. Lè yo bay gaz la pa yo di si ou pa konn tap fè a? Bon sa pa yo di si ou pa kwa pase jodi a nou pa gen pakou, pèp la pa gen pakou nou just pran lari a pou nou manifeste mekontantman nou. E jodi a nou felisite laprès kap sibi tout zak malonèt anba men nèg sa yo ki toujou fè rezistans ki pa janm bese tèt. Nou gen plizyè moun ki mouri nan laprès la. Nou menm militan, nou voye kout chapo bay tout sa ki ale yo. Nou di nap kenbe batay la, gen yon jou, lap jou pou ni militan, ni pou popilasyon kap soufri anba men nèg sa yo. Mèsi. Dwa moun respekte. Wòle, map gade m wè jan moun kap goumen kont lavi chè, wòprann, kont ensekirite, wèl, kont lavi di nan peyi a, jan yap itilize lapolis la. Men pitit Mosanto Peti, wòprann, Toto Bòlèt nan Taraz, kase kay mwen, wòle. Pa janm gen jistis ki ka fèt, pa janm gen limyè ki ka fèt malgre tout apèl mwen lanse, m pa janm ka jwenn, wèl, moun banm lebwa, hein, map mande jis kote sa prale, kote dwa moun kòmanse, kote lap fini, hein, tout estans konsène yo, sa m di, yo voye gang vin, vin vizite lakay mwen, konprann, atè san ke e anbasad ki vin dèyè m, konprann, yo estime ke, yo estime ke, ke m gen pouvwa lakay mwen, yo trafike lakay mwen, depi 24 desanm, a nos jours yo trafike lakay mwen, m pa nan gang, m pa nan malfèktè, m pa nan asosyasyon kidnaping, konprann, yo kidnape 2 moun lakay mwen, pitit tonton. Konprann? Men la polis sa la, la polis sa la pou pwoteje ayisyen epi m gen pli de m gen m gen m gen m gen pli de yon mwa m ap mache anndan la polis pou yo pou yo ban m yon deklarasyon konnen yo kraze kat elektoral mwen an yo pran pil kat elektoral mwen an jis nan raz konnen yo wè l yo pran pil nan. Map mache la polis komisarya de pò o prens yo ekri sou paj komisarya parese wap ekri sou paj komisè a pae m sou moun lopital wèl m sou kou moun lopital yo ekri sou paj komisè a avoye mal avoye vandredi a mal komisarya de pò o prens paske li te voye m ee brikat de tèvòsyon klèsin lèm rive brikat de tèvòsyon kounya m di a bon m retounen map bal kont randi kounya yo ekri sou paj yo di m mete l deyò wè wè pou wè komisè a kap bouskile m mete deyò ee an de komisarya ki la pou pwoteje sèvi se pou byen prive l ye. Konnen nèg yo trafike paspò m tou sa, nimewo telefòn mwen tou sa. Jis kote sa prale menn? Jodi a kòman w konprann konpòtman lapolis la anvè manifestan yo? Bon, lapolis la pa nan dwa l, lapolis la pa nan dwa l. Men nòmalman, si, si se de, m pa, m pa, m pa si se te DG lapolis la ki ta bay lapolis la lòd sa a, mòd de lòd sa yo anvè moun k ap revandike dwa yo kont lavi chè, kont grangou, kont lamizè. Jan Ethan site mizè a ye la, e nou tout kap viv li wi. Pa gen moun, pa gen moun k ap viv pi byen ke lòt non. Nou tout ka viv yon sèl sitiyasyon wi. Antoulèka m remèsye nou laprès ou konprann. Anpil remèsiman. Pran bal paske pèp la popilasyon an tap kriye yo tap di aba okipasyon aba lavi chè aba gaz 114 dola e nou wè nèg yo chwazi pa fè ni 2 ni 3 e tire sou popilasyon an men nou di nou menm pèp ayisyen an militan nan site solèy yo militan raboto yo. Militant sou Dèlma yo, fò nou di, nou pa sipoze entimide de sa. Nou di, okipasyon nèg yo pwomèt la, se pou vin pwoteje Ariel, se pa pou vin bay sekirite nan peyi a, lè n sonje se yo menm ki ogmante ensekirite a apre dizan yo fin fè la, lè yo prale. yo lage zam nan men tout timoun nou yo, ki vin rann sa vin pi mal, apre sa pou yo ka vini ankò pou yo vin di yo pral ba nou sekirite. Nou menm popilasyon an, militan de baz yo, nou di aba okipasyon e nou tou anonse yo gen nouvo Pierre Sully ki pral devlope nan popilasyon an, gen nouvo Chalmay Peralt, gen nouvo Rosalvo Bobo ki pral. pwodwi nan popilasyon sa a pou di e pou fè echèk avèk okipasyon sa a nèg yo planifye pou pèp la, gaz pa gaz, bal pa bal, n ap rive, n ap jete ayè e n ap kase sistèm pouri santi sa. Ou di konsa gen plizyè militan Konbal, ki kote, ki non yo, ki kote y ap pran fè? Bon nou poko ka idantifye non yo, m ka sot wè la plizyè militan pran bal e gen mò la tou, 2 militan pandan y ap bay gaz la ki kouri antre la. Kou rantre plizyè kote, plizyè koridò, men lapolis tire sou yo avèk bal reyèl. Nou kwè nou ka konstate gen moun ki mouri devan Revelasyon la, e gen militan la nou sot wè kap sòti ki pran bal. Men, nou di nèg yo se pye kote mal kalkile, tan ke wap tire militan yo, se lwil wap mete nan dife mobilizasyon an ki pap kanpe, nou di aba okipasyon, aba lavi chè, aba gaz kap monte chak jou yo, nou menm nou pral batay, nou pap fè bak. Ariel Henry kom asasen, kom kriminel mete avek ekip bandi legal dwe mete manda deyem deske map revandike mwen di. Jodi a nou pa ka viv nan ensekirite, nou pa ka viv nan kidnapin. Kote Mateli met yon kidnapin depi 2011 anndan peyi a. Menm ekip Mateli sa, se li k met Ariel. Jodi a, yo mete plis ke 20 milyon goud atè pou asasine m. Pou yo asasine tout grenn jèn k ap batay, militan k ap batay pou byennèt sosyal yo anndan peyi a. Jodi a n di, asasen kriminèl yo pa p ka kenbe. Paske batay ki la jodi a se revolisyon. Revolisyon pa fèt san zam. Nou mande fanm andeyò, Nèg an deyò! Kòmanse! Prepare zam nou! Prepare kout poud nou! Prepare! Paske sa k pral gen la a, nou pap ka nan bere asasen yo. Paske sa k pral gen la a, lè n ap gade, lè yo mande yon fòs militè, sonje an 94, lè Aristide te fè plis ke 20 mil sòlda antre nan peyi a, kijan yo t ap maltrete Nèg lame nou yo kijan yo tap trennen yo anba pye bòt. Anben jodi a n di nou menm nou pa nan okipasyon, nou pa bezwen okenn fòs etranjè. Se nou menm k ap ini tèt nou ansanm ki pou mèt stabilite anndan peyi a. Jodi a n di tout asasen, tout kriminèl, n ap mache pran yo. Depi se moun ki siyen pou militè antre anndan peyi a, chache kay yo, mete dife. Chache kay yo, mete dife. Majori Michel, Rika Pyè, André Michel, Emil Pwofèt, Minis Kitèl. Minis Bertho Dorcé ki son gang, ki son kidnapè, li pran prizon deja pou dil dwòg. Bertho Dorcé se ansyen dilè dwòg ki tap vann dwòg pou Michel Martelly. Jodi a li nan tèt ministè lajistis. Se poutèt sa jodi a nou kanpe, nou di nou menm nou pran desten nou an men. Nou pap kite asasen kriminèl kontinye ap masakre nou. E nou di nou pral mache chache kay yo, nap mete dife, yap fenk kare mete manda la se nou menm fòn libere peyi a. Fòs okipasyon sa pa gen anyen li pral vin fè pou nou. Lè nap gade, lè nou raple nou de 2004. Vye dyol zam yo sou Ariel Henry a akolit li yo pase se moun sa yo ki met zam nan men nou nou pa bandi anko tout bandi pa gen bandi anko kounye a tout nèg ki gen zam nan men yo se revolisyonè batay la pa ka fèt san pèp la batay la pa ka fèt san zam Desalin pat konn goumen san zam Cabral Lamò pat konn goumen san zam pou nou te fè batay vètyè a nou chonje sa Cabral Lamò te fè se 3 bak yo te fè nou fè avan Cabral Lamò te rive pèse vètyè enben jodi an nou di kenpòt jan l ye a lè ou la fason nap pèse batay la pou Ariel Henry ale nou menm nou di nou kont tout fòs enperyalis nan peyi an Nou kont tout machann peyi, nou kont tout sektè prive ki vann peyi an. Jodi a nèg yo pran gaz, yo mete l 3 mil goud an kontrebann, pandan se tan yo takse l 570 goud, tout se jwèt. Ariel Henry ap vann gaz la 3 mil goud. Ni li, ni minis li an Emmeline Prophète, manmzèl te di sa deja, yo vann gaz la bay 2 sektè prive, moun ki gen tankè lakay yo. Sa vle di pou yo kenbe ti pèp sa nan lamizè. Jodi a lopital ap rele anmwe, lopital ap sèvi avèk sistèm oksijèn elektwonik, sa vle di yo bezwen kouran, yo bezwen gaz, Pou moun pou moun pou moun yo ka espere ebyen jodi a lopital ap rele vin pran yo Ariel Henry gon bagay lap fè se asasine pèp sa pou yo vin ak yon lòt kouch moun sou sou teren an pou yo vin ak yon lòt koulè sou teren an nou menm si nwa pou n pa egziste ankò nou di wè pa wè ke la Russie met grenn nan mounda l vin ede n fè goumen an nou menm nou kont tout fòs okipasyon nou kont amerikèn nou menm. Alò di nou non, nou remake e premye minis lan pa vle tande la rezon, si gon plan B se kisa l ta vle. Li pral tande plan B tande tande pa bliye pèp se rozo jodi a la. Se sa Havane ap di avèk 19 minab jodi a ki reprezante konze an Ayiti, trèt yo. N ap di avèk entènasyonal la, 2022, li pa 1915, li pa 1994, li pa 2004, paske jodi a gen yon jenerasyon ki swiv, k ap viv revolisyon k ap fèt an Afrik la. Jodi a pa bliye se nèg nou ye, se pitit Dafrik nou ye. Jodi a la plis ke 200 zan, Ameriken, Lafrans, Le kandida Kanada yo kenbe nou la a. Jodi a sa fè nou di aba kolera. Aba entènasyonal kwoupyon k ap vin fè kadejak nan peyi nou la a, k ap vin vyole ti fi nou yo, k ap vin fè pedofili la a. Se sa jodi a yo pral jwenn anfas. Menm jan avèk jodi a Daniel Foot. Daniel Foot di yo, yo di se gang y ap vin konbat. Men konnen se pèp la yo pral vin konbat. Pase se vre nou pa gen cha de gè. Nou pa gen mizil, nou pa gen zam nikleyè. Men m panse avèk san Desalin, pase Desalin pa mouri, san Chalmay Peral, san Wozalvo Bobo, san yon depite kapwa lamò, yon depite ki te kanpe anba nan palman an, tankou Remo Kabèch, m panse jodi a n ap defye plan makab phtk sa a. Se poutèt sa, Yo te pran Martelly an fas yon eminan entelektyèl, Milan Maniga, kèm pa fanatik, yo te rale Martelly. Se pase rejim phtk a, se rejim ki sèvi fidèlman entènasyonal la. Enben jodi a la, listwa, listwa pral fè sifas. Nou gen lontan n ap pale de, n ap pale de 1804. Jodi a la nou dwe pale. 2022, li dwe fè listwa! Tout militan, tout jèn gason, menm si n pa gen zam, menm jan Lafrik ap fè l jodi a, avèk pawòl, avèk la dyalektik dè zam, n ap gen lam de la dyalektik osi, n ap goumen a nèg yo, pa dè santèn de milye, n ap envesti lari a pou n di blan, rezèv sa k gen la, nou bezwen pou koperasyon pou yo vin pran min nou yo la, men n pa bezwen de yon peyi k ap pran nou kòm esklav, paske esklav la w soumi, sa yo ba ou, ou pran, men n ap kanpe goumen pou n di nèg yo, jisman petwòl. Tout sa nou gen anba tè a la, nou bezwen de peyi k ap vini k ap fè koperasyon avè nou. Kòm nou pa gen teknoloji avanse pou nou estrè yo, nou bezwen peyi k ap vin ede nou estrè yo pou pèmèt chak grenn Ayisyen kapab sous yon zo ladan yo. N ap di tout moun Desalin pa mouri, Chalmay Peral pa mouri, Kapwa Laban pa mouri, nou menm tou n ap kanpe goumen. Ameriken w ap jwenn. W ap jwenn pèp la sou beton an ki pral defiye w pa santèn, pa milyon. N ap kanpe goumen. Mete misyon! Se kounye a gen batay! Pa gen batay pati politik la jodi a la. Se yon fon komen li ye, se yon linite, se yon batay ble e wouj, se yon batay nwa e wouj, pase nou gen de drapo ki pase nan listwa nou. Yon nèg jodi a la wè m abiye ble e wouj, yon nèk ka met nwa e wouj li. Pase jodi a nou gen de drapo. Se kanpe goumen li ye, pase jodi a la, nou fè l fè 2022, nou pral fè ankò 1804 ankò nan ane sa 2020. Kanpe goumen, Chalmay pral ba mouri, Desalin pa mouri. Mèsi bokou.